ki toujou la pou mwen, ki toujou sipòte m e ki pa janm abandone m nan gwosè batay sa a ke m ap mennen an. M ap salye chak grenn manb fòs revolisyonè Je Nèf an Fanmi e Alye, manyen youn, manyen tout, ki toujou la pou mwen, nan bon tan kou nan move tan, ki toujou la k ap sipòte m. Mesye, san nou menm, fanm, gason, ki fè pati fòs revolisyonè, Jenèf an fanmi e alye mwen youn mwen tout, m pa konn ki kote m ta ye. M ap salye pèp ayisyen an spesyalman ki kontinye kwè nan batay e ke n ap mennen pou chanje lavi moun nan peyi Dayiti. E jodi a ta dwe yon jou kè kontan pou mwen. Men se domaj m ap pase jou sa avèk anpil tristès nan kè m. paske gen plis pase yon semèn depi gen yon sitiyasyon lagè ki deklanche nan kominote kote nou menm e ke nou ap viv yo. Tout moun ka remake, lavi te kòmanse reprann nan katye popilè kote nou ap viv yo. Men sepandan, gen yon gwoup moun ki rele tèt yo politisyen, ki kwè nan dezòd, ki kwè nan kawo. Se moun sa yo. ki pote lajan, ki pote zam, ki pote bal nan seri de katye popilè pou ki fè atake seri de lòt katye popilè. Jodi an, mwen vle pèp ayisyen, moun Bèlè, moun Maya, mwen vle nou pran nòt pou André Michel, Rosemila Petit Frère, Marjorie Michel, ki se moun sa yo ki itilize yon kidnapè, yon evade de prizon ki rele Sanon Kempès pou ki ap destabilize katye kote nou menm nou ap viv yo. Se pou tèt sa. Map mande moun bèlè moun maya jodia swè pam men menm nan gwo jou fèt mwen an se wè ke tout zòn sa yo retounen met tèt yo ansanm e ke pou lavi ka reprann jan sa te ye oparavan paske nou paka kite yon evade de prizon yon kidnapè tankou sanon kempès ap destabilize tout peyi a e tout moun ka remake se nan jou oyè a te antre a menm e ke Rosemila Petit Frère, André Michel, Marjorie Michel, pou m site non moun sa yo sèlman, yo voye lajan, bal nan katye popilè yo e ke pou ka met latwoublay, pou kapab gen yon entèvansyon militè sou pretèks ke entèvansyon militè sa yo pral vin desitire gwoup ame. Men sepandan tout moun wè klè e ke tout dezòd, tout latwoublay sa, tout vàn kidnaping sa ki ouvri an, se moun sa yo ki mete l e ke Pou ka gon entèvansyon militè, pou yo ka konsolide pouvwa yo pa rapò avèk kantite krim, kantite deriv e ke moun sa yo fè nan peyi an. Ankò yon fwa pèp ayisyen kale je nou e jodi a janm di a li ta dwe yon gwo jou pou mwen men kè m sere, kè m pa kontan paske pa gen lapè nan katye kote ke nou ap viv yo. M ap pwofite jodi an tou pou m reponn yon jounalis ki rele Roudy Sanon. E Roody son moun ke map swiv lontan depi nan Sporticibo m te konn tande Roody. Roody banm di yon bagay. E map rakonte yon anekdòt sa. Pierre Esperans a Mario Lendji la demanti m paske m kwè Roody Pierre Esperans se alye w e zanmi w. Eben, kòm nan emisyon lan kisa nou vle m toujou tande w chak maten. E poze Pierre Esperans kesyon sa. Lè l pran nom li mete nan masak Lasalin, èske l te mennen bon jan ankèt? Èske l gen bon jan prèv? Èske l ka pwouve ke on fwa, mwen menm Jimmy Cherizier, le 13 novanm 2018, mwen te anndan Lasalin, mwen t ap fè masak? Kòm ou di konsa, ou pa ka tande lè moun di epi Esperance ki met zam nan men m. Ban m eksplike w kòman m revoke nan lapolis. M revoke nan lapolis apre rapò ki soti sou mwen pou masak Lasalin. Kontrèman avèk moun ki panse, se pou Gran Ravin mwen revoke. Operasyon Gran Ravin nan fèt 13 novanm 2017. Aprè operasyon Gran Ravin, yo ban m 6 mwa sispansyon san sòl. Aprè m repran travay. Okontrè m vin gen pwomosyon, yo vin mete m responsab operasyon nan baz udmo batiman. Se nè ke an 2018, lè rapò tèt anba Pierre Esperance Zamou, Alio, la sòti e ke lapolis pral ban m yon konvokasyon, kòm mwen gen tan konnen, E ke si m te reponn konvokasyon li t ap arestasyon m pa reponn li. Ban m tou rakonte w sa. Pou lapremyè fwa sa fèt nan lapolis. E ke gwo otorite k pral gad videyo sa ap tande sa m ap di an. Yo konvoke m yon dimanch. Yo konvoke m yon samdi. Pandansetan enspeksyon jeneral travay vandre e e lendi jiska vandredi. Sa vle di kisa? Se te yon konbinezon klè pou arete m. Lè Pyè Esperans fin sòti rapò sou mwen, sou masak Lasalin, li pa kontante l de sa. Pyè Esperans kontinye al nan dcpj. Li fè presyon sou dcpj pou yo mete yon avi de rechèch dèyè m. Nan avi de rechèch yo met dèyè m nan, yo mete vòl a men ame. Mwen menm Jimmy Chérisier, m poko janm vòlè nan vi m. M poko janm fè kidnaping nan vi m. M pako janm fè okenn zak sal. M poko janm tiye moun pou lajan. Nou wè chak lè m pale de sa, nou wè sa m di? M poko touye moun pou lajan paske m pa yon sen. Ok ou di. Sa vle di kòm ou di Pierre Esperance se alyon. Epi banm ba w istwa. An 2006, m t al pran yon fòmasyon nan dwa zimen. E te rnddh Pierre Esperance a Maryline Gilles potko divize pou lajan, pou vòlè. Yo te met tèt yo ansanm. Nan echanj ki t ap fèt, m te pran lapawòl. Epi m t ap rakonte Maryline Gilles sa. Te gen Fritz Jean alepòk, e pa Fritz Jean Montana non. Fritz Jean sa l te enspektè jeneral an chèf polis nasyonal Dayiti. Epi m te pran lapawòl m te di Marlène Gilles, wè zam ki sou mwen an legal. Wè w ap mache fè polisye abi, fè revoke polisye. Ou wè jou nou fè revoke m mal, m ap pran zam nan ilegal paske mwen menm se zam mwen konn manyen, se metye zam mwen fè, m ap kenbe zam pou rès vi m. E poutèt sa, zam ki nan men m nan m poko janm vòlè avè l jan m di nou an, m poko janm fè kidnaping avè l. Okontrè zam pa m nan men m se pou sa m genyen l menm pou m goumen kont kidnapè. Paske se vagabon tankou Pierre Espérance, zanmi w, alye w, Se vagabon sa k met peyi a konsa. Se vagabon tankou Pyè Esperans, zanmi w, alye w, ki afebli enstitisyon sa k rele Polis Nasyonal Dayiti a, ki fè jodi a kidnapè sou moun konsa. Ok frè m. Kòm ou se yon nèg m swiv anpil, e m swete kòmsi m wè w ap pale fò. Lè w ap pale fò, fòk ou pa detwi moun. E m swete w pa janm detwi moun paske m konn tande w di w pa konn detwi moun. Kounya kòm Pierre Esperance se alyo e zanmou, al mande Pierre Esperance si m te janm met pye m Lasalin. Men jodi a ou wè l klè, André Michel, Marjorie Michel, Rosmila Petit Frère, tout ekip ki te bezwen dosye pou mete sou prezidan Jovenel Moïse lan, e sa k fè yo foure non m nan masak Lasalin, men jodi a se yo k met tèt yo la avèk phtk pou kraze peyi a. Ou pa wè jan kidnaping nan fò? Enben nou menm nan Jenèf e Goumen sa n ap fè? Goumen nou p ap bay zòn nou yo pou vòlè, pou vagabon vin ap kidnape moun. E sa nou di? Ok. M te chwazi reponn ou gwo jou fèt mwen an, epi nou konn sa l ye deja. Ankò yon fwa, sè m, frè m yo, pitit mwen, moun k ap sipòte m yo, m di Gran Achitèk la mèsi. Nou wè jan m ye deja. Nou fèt kare konsa, chak ane. E m ap wè plizyè ane konsa toujou. Ok M di gran achitèk la mèsi Li man fè plezi pou nou. Nouvèl yo pase vit, meyè fason pou konnen tout sa kap pase nan peyi Dayiti ak rès mond lan se rete konekte chèn paw la ki se RL prod, nan RL prod se pwofesyonèl ki bay enfòmasyon yo, aktyalite, kòmantè, reyaksyon, analiz, deba, tou sa sou chèn paw la RL prod, RL prod se la chèn du moman.